Popilasyon kafou a leve kanpe, bandi anvayi kafou, yo nan labatwa, yo maryani, bandi kriminèl ki sòti vilaj de Dye, gran ravin, yo anvayi kafou. Popilasyon an ann met men nou pap kite kafou tounen yon zòn de non dwa, tout polisye konsekan, tout polisye kafou, leyogàn, gresye vin pote lamen fòt Direksyon Jeneral Lapolis la voye bakòp, voye tout gwo inite espesyalize yo, Kafou p ap tounen yon zòn de non dwa. Popilasyon an leve kanpe, pran manchèt nou pou n al desitire baz la. Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon bagay yo grav nan peyi dayiti je la vwa grav ou save poukwa ebyen anpil bagay kap pase nan peyi a finalman ta kapab di se yon chòk sou chak grenn ayisyen ou ta kapab pase yon jou pou di tèt ou ke a jodi a pap gen bagay ki pou fè moun pè non nan peyi a e finalman pral gen yon dram ekoute yè. Kout bal pete. Men jounen jodi a la n ta kapab di se yon dram anplis, se ankò pli trajik sa ki pase nan Maryani. Moun ki nan zòn sila pa konn ki kote pou yo met tèt paske bal ap tire agòch adwat e moun kòmanse tonbe. Ki sa ki pase ojis? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, lèzòm de Gran Ravin yo deside ta kapab gen kontwòl labatwa la. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Yo fè planifikasyon pou kapab al plase yon chèf nan blòk sila. Les gens de la zone, yo pa dakò. Lapolis pa dakò. Team Caravane pa dakò. Le type ke yo plase kòm chèf nan blòk sila, ebyen, Misye tonbe. E an revanch n ta kapab di genyen reprezay ki ap fèt. Nan moman n ap anrejistre emisyon an, fò n di anpil kout bal ap tire nan zòn nan. Men, sa ki parèt pi tris la dan sèt afè, sè ke pandan e sitwayen sa nèg yo te al plase a, misye mouri, yo touye l, ebyen gen yon polisye, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, sè ke e polisye a ta kantone swa o nivo de Gresye oubyen Carrefour, Ta sanble genyen nèg nan zòn nan, de bandi zame ki konnen polisye sila. Polisye sa a, daprè enfòmasyon yo ki nan yon kamyonèt, nèg yo fè l desann e yo tire l. Se pa ase, lè yo fin tire l, yo koupe tèt li. Yo koupe tèt misye rakòlèt. Vwala kòman yon polisye pèdi lavi l swit ak yon sitiyasyon dramatik. Se dur a regarder l'image elle est vraiment triste paske m ta kapab di sa w ap gade a si genyen yon kalifikatif ki pi mal ke horrible ou kapab di sa franchman paske bagay la li pa bon mezanmi. Li pa bon e peyi a plonje totalman dan la vyolans. E peyi sa ki sombre dan la vyolans ou ta kapab poze tèt ou kesyon pou di kilè bagay yo ap rezoud nan peyi Dayiti. Gen yon dezyèm foto ki vin jwenn mwen. Foto sa gen yon sit ki li menm atè a ak yon kalson sou li, ebyen yo ta fè konprann ke sitwayen sa li menm tou li pèdi lavi l nan batay sila. Se dur wi mezanmi se dur pou ap gade koman moun ap tonbe nan peyi sa ah euh finalman euh bagay yo red antouka moun ki nan zòn Mariani anpil prekosyon paske bal ap tire agoch adwat mesye yo sèmante fòk yo pran zòn sa e moun ki nan zòn nan lapolis mesye karavann yo di ekoute se swa jamè sa paka fèt epi men sa ki pwovoke tout lòbèy la. Chèf yo plase a, misye pèdi lavi l epi nèg yo desann pou yo fè reprezay. Enfòmasyon, gon premye enfòmasyon ki tonbe ki di ke se ta nèg gran ravin. Men gen lòt enfòmasyon ki di ke ebyen se nèg vilaj de Dye ki ta touye sitwayen sa epi koupe tèt li. Ou menm kap tande enfòmasyon sa yo ki aletranje, kisa w di tèt ou? Ou menm tou ki an Ayiti ki ap viv sitiyasyon sa yo, kisa w di tèt ou? Se kanmenm 2 sèn apokaliptik. Ben wi, paske m gen presyon ke nou gen yon plè sou nou e je me demande kiyès ki kapab geri plè sa. Te rive nan yon sitiyasyon kote ke. Nan epòk gè mondyal, te gen yon sitwayen ki te fè yon deklarasyon pou mande èski a vrèman yon Dye ki kapab geri enòm plè kè devni Lewop antyè. Men jounen jodi a la, m pap poze tèt mwen kesyon sa pou m di èske gen yon Bondye ki kapab geri plè Ayiti a paske je kwa ke Dye il existe. Bondye egziste e li plis frape lè li nan silans, lè li pa aji, ke lè li deside aji. Konprone byen, yon jou, si w panse ke Bondye nan silans li sou kòz Ayiti an, ebyen yon jou l ap fini pa reveye. E m panse ke. Bondye deja pase a laksyon sou koze Ayiti a. Nou mèt tann paske Bondye toujou pran tan pou li aji paske se grav sa kap pase nan peyi Dayiti a e fwa sa a nou panse God la ebyen li dwe aji vit paske bagay yo grav. Nou prale pèmèt ou tande yon voice. C'est un confrère de Radio Ibo, Roudy, Roudy Sanon c'est quelqu'un que j'adore parce que c'est quelqu'un qui est toujours pragmatique. Misye toujou sincère nan pawòl li e m toujou tande emisyon sa li menm avèk Marie Raphaël e pi lòt tip la donk son nom m'echappe. Donk anpil fòs mesye, mesye dam bien sûr pou travay sa nap fè a e pi tou. Map tou pwofite salye tout zanmi ki yo menm lanse yo a fon nan batay sila a, pa egzanp le notre ami Morvan John Colem donk ki pral pran la pawòl tou swit e pou kapab m ta kapab di fè le pwen sou deklarasyon ke l te fè e kote ke nou menm nou te fè yon ti kòmantè sou kesyon sila a donk il a fè kwa ke Gary Pierre Paul Charles a itilize un journaliste de RL Prod pou kapab defòme sa li di. Brèf, donk Morvan, toujou menm love la frè m, kenbe la pa lage paske ou se youn nan moun ke mwen renmen anpil e mwen pran yo joure m anpil pou ou. Ok, brèf, donk se konsènan kidnaping ki fèt sou Patrick Monsignac. Roody pale sou dosye sila a. Roody Sanon fè konnen ke li pale ansanm avèk Patrick Monsignac apre liberasyon an. Ebyen li di ke daprè sa Patrick Monsignac di l, ebyen bagay la te vrèman grav. Donk kidnaping nan te fèt vrèman vre. Patrick Monseignac te gentan rive nan Gran Ravin. E lè l rive nan Gran Ravin, donk, mesye yo ta tande kòman mobilizasyon t ap fèt nan ri Chavann nan, e koute, Ti Lapli di l dirèkteman ke, A, ou gen anpil moun dèyè ou wi. Antouka, m lage ou. Men, Roudy fè apwòch sila a, se pou kapab. Dedramatize sitiyasyon an paske ben écoutez il y a des critiques kidnape e libere aprè 2 zè donk sa sisite anpil fawouch e kritik an menm tan Roudy Sanon fè yon apwòch pou kapab dedramatize sitiyasyon an paske zòn karayib la pa bon ditou imajine w nan espas kèlke jou Erol ki mèt radyo a pa konn si m malad. Pase Marie a fè la men gen m konn panike lè yo ta wè m ap vomi anndan radyo a, yo ap fè mal ap touye m. Yo pa Yo annik fè refleksyon, men gen m konn pran machin mwen al ap kondi, Marie a fè al avè l moute machin nan, tou panike, yo mennen m lopital. M rive lopital la m ap soufri, epi moun lopital yo te gentan wè kisa m genyen. Se yon pwoblèm pyè lan ren, pyè a t ap vire. Moun yo ban m on piki, doulè a kalme. M te gentan renmen yon kouzen m, men Maya fè l gentan al lopital avè m. Maya m ap di nou an la se yon bagay ki genyen katran. Enben ou konnen wè m pa janm dou sa. Pandan m kouche sou kabann lopital la, premye moun ki rele m. M resevwa yon kout fil lè m gade m wè Patrik Monseyat. M fè o, ki a Patrik fè konnen m malad? Pandan ke Erol poko konnen m malad. M repon telefòn lan. Li di, Atò, apa m tande w malad? M di, A m pa anfòm non. Li di, A, kisa m ka fè? M di, Monchè, li genlè pa grav pase sa. M te gen yon move vant fè mal, men, m rive la yo ban m Waviki, vant fè mal la pase. M di, Ou pa bezwen enkyete w. Men sa te make m. Sa make m anpil, anpil, anpil, anpil. Kontrèman avèk sa yon moun ta panse. Paske. Misye rele m nan fè yon pwopon nouvèl mwen li di m depi m ta fè yon entèvansyon fè m konnen wi, m di non mwen fè m pase m pa santi anyen ankò m pa gen pwoblèm. Men se premye moun ki rele m pandan m lopital la. Depi lè a m vin genyen on amitye avèk Patrik. Misye konn ekri m ap voye bagay ban mwen, mwen menm tou m konn bay li. Men sa fèt on lè konsa. Mwen menm sa k vin rive? Lè m tande yo kidnape Patrik apresa yo lage l Kòm son moun mwen konn pale avè l, li konn voye mesaj ban mwen, m konn reponn li, li reponn mwen tou. Mwen menm m pa ka al blan lè yo di. Mwen pran telefòn mwen m rele Patrick. M rele Patrick 2 fwa li pa reponn mwen. Epi maten an, a 6 zè di maten, m wè Patrick te rele m, mwen menm m t ap dòmi. Kounye a m tounen l apèl la. Epi m di a, e kòm misye se gen mwen rele moun towo, m di a towo yo rele voyè papa. Misye di ma wè bagay sa yo. Epi m di kèt. M di men sak pase menm? Kijan yo kidnape w? Paske m di m di misye m tande anpil bagay sou kidnapin nan. Kijan yo kidnape w la? Misye di mwen monchè men li. Li ta li soti nan global yon bagay ki rele global TV m pa konnen. Li genlè sot achte yon pyès avèk yon zan e yon moun yon anplwaye radyo a. Se yo direktè nan machin li an. Men machin pa te ka blende. Misye di mwen lèl rive lan angrè kapwa a avèk riel wè yon bagay konsa li dim li wè 2 machin kanpe lan riel vag la men yon jan sispèk e ke li menm tou avèk moun li ye a li di moun nan a ma 2 machin sa yo ki devan la yo sispèk wi lè yo vin pale se nèg yo gentan fè yon kidnapin nèg yo pran moun nan riel masen an. Kounye a, misye di mwen, pandan l di nèg la, Machin sa yo sispèk lan anpi nèg yo desann machin nan. Li di m tout nèg yo gen kalachnikòf lan men yo. Nèg yo di Patrik Monsi ann desann machin nan. Yo pwente sou li. Kounye a, misye di mwen, nèg ki avè l la panike, l di nèg la pa panike. Paske. E li vin, li menm li met nan tèt li bay ki te rive Patrik te bo kanape vè a. Li di men nouvo machin li a se yon machin blendaj 4 e ke avèk kalachnikòv la li sonje nèg yo tiye Patrik te bo kanape vè. Li di kònè a li menm li pa fè rèd. Li desann machin nan. Kòmsi li pa vle yo tire sou machin nan. Wi paske non, kalachnikòv depi yo tire yon sèl kote l ap pèse l. Paske blendaj li a se nivo 4. Kònè a di men li desann machin nan. Li desann machin nan nèg yo pran l yo pran ni li menm ni nèg ki t avè l la. Yap ap dim nèg yo peze tèt li. Se menm istwa zanmi yo yo te kidnape bò Boudon an. Se menm istwa li di nèg yo peze tèt li. Konnya m di, èske nèg yo te abiye an polis? Li di m non. Nèg yo te an sivil. M di w, èske nèg yo se ou menm yo te vize? Misye di m non. Se pa li menm yo te vize. Li di m li panse se yon gwoup nèg ki soti deyò kap fè lachas. Li di pou li menm se yon gwoup nèg ki soti kap fè lachas, yo gen tanpon yon avoka. Yo gentan kidnape yon avoka li konn ala li menm konbyen tan nou wè nèg yo vin tonbe sou li yo wèl nèg yo tou pwofite pou yo pranl tou sa vle di sòw tande ki moun ki vin anba men yap pran bon la kòm nèg yo se pa ki vin nan men yo nèg yo pran yo pran yon gwo jipye li di nèg yo pranl konn nèg yo peze tèt li peze tèt li poul pa wè bagay sa yo konn nèg li dim sak pi di an nèg yo fè tout wout la avèl depi kote yo pranl bò radyo karayib la. Rive gran ravin, li pa janm kontan w pa tou. Li te gentan rive anba a. Oh sa w ap di la, pa la ti lapli tout bagay monchè, m poko fin pale avè w. Kounye a lè misye rive, kounye a moun nan zòn anba yo gentan kòmanse ap mete dife, genlè anpil zam ap tire tou, genlè, daprè sa Patrick esplike m, vin gen tire, moun yo mete dife, deblozay. Ti lapli panike. Ti lapli di misye, ah ou gen anpil moun deyò wi papa. Sa vle di yo ka panike. Ti lapli panike. Kon la ti lapli di misye, Tande lapolis. M pap kenbe w map voye w ale. Kon la la ti lapli lage misye l ba misye machin ni. Kon la Patrick di m lè l nan machin nan pi gwo pwoblèm ni, gin lè nèg yo pale avè l, paske pa bliye jan pwofesè a mouri. Pwofesè a pran bal wi. Ou menm anpil moun pa konn sa pwofesè deran nan kou. Ui. Li pran lè lapolis kwaze a nèg yo echanj de tifre deran nan kou pran bal nan pye e se e se sak pwal mennen lanmòl se pa nèg yo k tiyel se ba e bal sak pwal mennen lanmòl epi nèg yo pa bay kadav la nèg yo tiyel nèg nèg yo anterel Nan nan ri kamo an. ya li pran bal konna m sezi m pandan l nan machin nan l pa vle echanj e si lapolis kwaze pou echanj za e bal fèt ant kidnapè yo avèk lapolis konna di m lè l ale lè l rive gran ravin ti e e Pase kò la, gon bagay pou moun yo, pou gran piblik la konprann. Konbyen moun Karayibs nan espas de 1 mwa la yo kidnape? Se pa pase se Patrick la epi pou nou pranl pou nou fè yon dram avèl. E se gwo pwoblèm Ayisyen an. Yo kidnape Carel, men gon administratè Patrick te kidnape, se se Gran Ravin li ye, li la toujou. Yo avèk tout madanm li, epi kò la yo kidnape Patrick Misyak. Sa vle di donk nan kwen lòt bò la kò sa pa bon. E lapolis konnen kwen sa pa bon. Men kisa lapolis fè pou kwen sa poul bagay poul sekirize pou yo pa pran moun nan zòn sa Kola Patrick dim lè lap tounen lap lap vin la lap vin la radyo a bon l kwaze avèk yon patwouy bòy yo yo bake sou li Kòman? Nèg yo di machin sa gen alèt sou li Nèg yo bake sou li Kola li desann li desann ouvè pòt la li di nèg yo wi machin mwen gen alèt sou li men machin ki pranm nan pa gen alèt li menm. Lap fè bri men gon limit li pap franchi men gen chak moun gen pwa yo. Pa di k misye ap gen pwa pal anndan sosyete a. Puiske li menm gon bon moun lap ede gon bon moun bagay. Egal la tip de moun sa yo reve pou li epi dezyèm man tou nèg ki kidnape yo pa enbesil tou non. Ou panse ti lapli son enbesil li ye? Ti lapli pa enbesil li konnen ke l paka kenbe Patrick epi l lage l. Kounye la mwen menm mwen menm mwen menm se konsa m ye m pa lan m pa lan demi mezi avèk moun. Konn a m poze Patrick kesyon ke gran piblik la ap di a. Mwen di misye, ou wè sa k gen sou rezo sosyo a? Misye di m, wi l wè. M di misye, ou wè peyi a pa kwè lan kidnapin ou an? E m ap pale avèk yon moun ki trè afekte. M di misye, peyi a pa kwè lan kidnapin ou an, pou moun yo, se yon oto-kidnapin. Misye di, kòm se la k wè la pou m pran vi pa m, pou m mete l an danje, pou ki sa la a? Men de tout Pou m fè fason, kisa? Konprann byen wi. kidnapping pa ka yon jwèt. Kounye a la, misye di m pou m fè kisa pou m pran vi pa m pou m met an danje? Lapolis ta ka kwaze a machin sa a, yo tire sou li epi mwen mwen mouri? Kounye a men pwoblèm Ayisyen an, e se sa k pwoblèm nou menm. Gen yon pakèt nan nou ki t ap tann pou nou ekri rip Patris Patrik sou sou Facebook, sou Twitter pou nou e jan n abitye fè l la pou moun ki mouri. Si Patrik te mouri, e lè sa nou tout t ap kwè? E gen yon bann nan nou k ap fè l se regrèt nou regrèt misye pa mouri. Kounye a gen lanmou tou ki pa moun omaj lè moun nan mouri. Pa gen youn nan nou menm, ikonpri mwen menm k ap pale nan mikwo a, plis nou menm k ap tande m, pa gen youn nan nou si Jovenel pa t mouri 7 7 jiyè ki t ap kwè ke se pa t yon oto koudeta. Mwen menm gen lè mwen di Erol sa la, m di Erol yo bay ti bwa, letan ke Jovenel mouri a m gen gwo dout sou li. M di lòt moun yo, gen yon bann inosan yo ka ta arete nan bagay sa a. Men m di men m kwè te gen yon bagay vre. 7 jiyè a vin moute m te gen yon bagay vre. Dèke moun nan Antrepriz yo fè sa tou an Ayiti wi. On nèg ki vandè lò antrepriz vòlè pran ou. Depi ou pa mouri se ou k vòlè lajan an wi. Depi ou pa mouri se ou k vòlè lajan an. Sèl jan antrepriz la kwè ke se vòlè k pran ou vre e lè ou mouri. Yo pran kòb la sou ou epi yo touye ou. Men dèke yo pran ou, yo pran lajan an ou menm ou pa mouri ou ap remèt kòb la. Oh. Paske se ou k pran l. Gon yon ka m pap site men nan vwazinay nou. Paske sosyete a gen sa pou pwoblèm. Nou dyabolize moun twòp an Ayiti. Ou pa konn moun nan moun nan pa zanmi w paske de twa moun ki gen pwoblèm a moun nan ap voye moute ou menm ou nan voye moute a tou men mwen dil m pat janm konn di Patrick bonjou paske sosyete a gon jan l vann misye ke mwen menm mwen te pran ladann lè m pale avèk Patrick mwen vin wè ki moun misye ye mwen menm depi katran m bi avèk misye m bi avèk misye depi katran anpil fwa la misye gen bagay ki sa nou vle lap voye banm mwen misye di men djòl ou sal m konn reponn li. E se sak fèm ka relel tou e wi l tounem apèl la. Se bon moun se pa e pa yè m pale avèl. Sa vle di donk fòk ayisyen kite bagay sa a Marie Raphaëlle. Bagay dyabolize moun e kòm m ta diw an Ayiti gen 2 pwoblèm. Depi moun nan nwa li rich se machann dwòg li ye. Se kriminèl li ye se a se nèg nwa pa gen dwa gen kòb an Ayiti. Gen konsepsyon sa a e ou konn sa kay a je nan tèt nèg nwa l ye. Nèg nwa pa gen tan gen kòb la nan tèt nèg nwa l ye. Sa menm bagay la pou Nou dyabolize moun nan menm lè nou pa konnen l. Kounya la mwen menm ki pale avèk Patrick Moise la m tande sa l di m yo byen e m wè son moun ki sou emosyon. Kounya m pral fè menm bagay la map di flop flap non m pap janm fè l non. Ayisyen mechan anpil e mwen m se gwo avantaj sa m gen sou nou tout m pa janm pè pesonn. M pa janm antre lan bagay tout moun ap voye moute m tonbe lan voye moute m pa la sa avèk okenn moun. Ou wè si m pat jwenn Patrick m te pale avè l m pa tap janm vin pale sou sa la maten an. M mèt afè a s avè l pou m pale. Kon afè kon moun rete wap voye moute sa bon bagay lap bagay ak son oto kidnapin e nou pral nan va non fò nou sispann e nou gon pwoblèm ki reyèl la nou gon pwoblèm kidnapin ki lan bounda nou tout kidnapin nan lan bounda nou tout si yo pran patik moun si ak brete de moun yo pran yo se pa nou menm pou yo pa pran e yo pran nou chak jou nou fout leve nal danse kanaval olye olye pou nou regle pwoblèm nou. Se kanaval lal danse pandan ke nou gen pwoblèm pandan nap mande la siri nap mande nap mande la risi poul kite likrèn pa fout nou menm avèk matisan sa nap fè avèl epil moun kwadeboukè kap kite mwen m koze m gen yon kay li kwadeboukè e kitel kite kay la lal fè wout li li pa bezwen konn se kijan kay la ye wi se pwoblèm sa yo pou nou regle nou menm kòm ayisyen sa di pwòp pwoblèm pa nou nou pa vle regle yo nap foure bdyòl nou nan bagay ki pa regade nou moun ki pi alèz pase nou moun sa yo pi alèz pase nou ui kay la pa regle avèk afèl avèk bon bann moun kap pran pou li Poukisa gouvènman ayisyen an pa bagay matisan regle? Poukisa kidnapin sa kap fèt la depi ou pran moun sou ti jòy la sou kanapevè yal avèl byen dous poukisa sa yo pa regle? E sa yo pouki gade bounda Ariel e pa fout al foure djòl ou nan bagay ikrèn al vote kont kont la Russie se pa sa yo nou bezwen nou fout bezwen pwoblèm pa nou pou nou regle l la se sak pwoblèm peyi a sa vle di donk nap nap foure bouch nou nan sak pa gade nou pandan ke nou menm nou plen pwoblèm. Mwen menm mwen pa rete avèk okenn moun. Mwen bay verite ke Patrick ban mwen. Konnya si l bay manti, l ba tèt li manti. Men sa m esplike la se mèt afè ki esplike m. Konnya si m vin pale avèk mèt afè a, m pa genyen pou m ap pwopoz bagay voye moute. Si misye te mouri, nou tout ta pral ekri rip pou bann ipokrit. N ap pwopoz la, n ap tounen.